Jodi a, an nou pa tire wòch. Non, an nou chita pou nou pale. Jodi a se 18 novanbre, yon jou ki enpòtan nan listwa peyi Dayiti. Jodi a fè egzatteman 218 lane, depi zansèt nou yo te batay, wi, batay de Vètyè, pou lendepandans premye janvye 1804. Nou tout konn sa. Men kesyon map poze tèt mwen, se a ki figi, a ki kouraj, a ki konsyans yon politisyen pral kanpe pwononse diskou di pèp ayisyen an byenfete tandiske peyi a pa gen lame? Ala traka pou lave kay tè! Pèp ayisyen, gen koze pou konnen. Mwen envite ou rale chèz ou chita fouko zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè nou konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone ansanm avèk chanèl sila e mèsi paske ou fè nou konfyans pou nou enfòme w. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl sa, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Se zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont nan jou pase yo. Kont sa ki se te, Chouk bra nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lonbrik. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen, Dlo kouche, dlo kouche. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. San nou pa pèdi tan pèp ayisyen ann antre nan dosye a dirèk. Jodi a fè 218 lane depi zansèt nou yo te batay, batay de Vertière pour l'indépendance premye janvye 1804. Pa rapò a listwa peyi Dayiti, se pa yon peyi ki ta sipoze ap fonksyone san lame. Paske san lame endijèn, nou pa t ap kapab genyen batay de Vertière la e premye janvye nou ta pral siyen Acte de l'Indépendance, nou ta pral granmoun tèt nou. Donk, se vreman tris, se vreman grav, paske jounen jodi a gen anpil politisyen ki pral soti, sa k pral depoze jèb flè, ki pral pwononse diskou, etsetera. Men, a ki figi, a ki konsyans yo pral fon aksyon konsa, a ki kouraj yo pral depoze jèb flè sa a, etandiske peyi a pa gon lame solid? Listwa peyi Dayiti, divès lòt peyi nan mond lan te ka pa gen lame, men peyi Dayiti te sipoze gen lame nòmalman. Anpil chèf pral di m se blan ki pa vle gen lame nan peyi Dayiti. Kòman blan pa vle gen lame Dayiti, tandiske ou menm, ou pase tout tan ou, ou pase tout karyè w ap finanse gang nan w peyi? Non, ede m konprann pati sa a. Ou di m se blan ki pa vle pou peyi a gen lame. E tandiske ou pase 20 an, 30 an, 25 an ap finanse gang nan peyi a. Ki yès ki pi pa gen volonte? Blan ou byen ou menm? Blan pa vle peyi gen lame anvan pale. Blan pa vle finanse men. Ki yès ki te finanse lame endijèn? Ki yès ki te finanse yo? Kòman yo te fè gen yon batay konsa? Puiske a lepòk, lame franse a se te youn nan lame ki te pi puisan sou latè. Kòman fè yo te wonfle Napoléon? Ki teknik yo te itilize? Eske yo te gen tan genyen gwo endistri k ap fè zam? Non! Kòman yo te fè jwenn zam pou ke yo te bat mesye yo, mete yo deyò? Poze tèt ou kesyon sa non. Jounen jodi a, teknoloji a devan nou, tan ap evolye, gon pakèt bagay nou ka fè. An menm tan n ap di m se blan ki pa vle pou peyi gen lame, nou menm nou pase tout tan nou ap finanse gang nan pwòp peyi nou, ap destabilize, ap vòlè, etsetera, Epi kou peyi a gangsterize jis nan kou, menm nou menm nou santi pye nou mare, n al mande blan an silvouplè voye lame l la pou nou pou ke li vin mete sekirite sou teritwa nou an. Non. Desalin, ou ta sipoze kase kou moun sa yo wi. Pa bò isit lè m ap esplike ou Ayiti la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete pèp ayisyen, ou kapab konprann. E vòlè yo sèlman k nan peyi a? Ou pap fè lame, ou di m se blan ki anpeche w fè lame, epi an menm tan ou menm ki se otorite pou batay pou gen lame a souple, ki sa w fè, ou nan finanse gang. E sa ki tris, raple w, tout apre depa Duvalier, te toujou gen lame Dayiti. Soti 94 pou ouvè 95, nèg yo pral kraze lame. E lè ke yo fin kraze lame, ki sa ki pral pase? Yo pral mande minista sekirite. Oh letènèl papa, ki mal Ayiti fè l ap peye? Ou ap di m lame a se te yon lame bosal? Ou ap di m lame a se te yon lame kraze zo? Ou pral di m se paske m pa t ap viv moman an ki fè jounen jodi a m ap di lame sa pa t sipoze kraze? Gen lame ki pi bosal nan lemonn wi, nan lòt peyi wi pase sa k te nan peyi Dayiti. Donk lesansyèl se refè fòmasyon, refè rekwoutman yo. Men pa t gen rezon pou n kraze lame Dayiti epi jounen jodi a n ap mande sekirite. Ou te gen afè w wi. An n pran yon egzanp. Ou gon chodyè lakay ou. Gon zorèy chodyè a ki kase. Zorèy chodyè a ki kase, sa vin fè ke, lè w ap batay pou mete chodyè sa atè lè ou fin fè manje, ou toujou an difikilte, men ou ap flanbe. Chalè ap frape men ou. Kounye a la sa w fè, gon maten pandan w ap desann chodyè a, epi l chape nan men ou, on pati nan manje a gaye. Ou retire rès la, ou fè kòlè, ou chèche yon manch pilon, ou kraze chodyè a. Lè w fin kraze l, ki sa w fè kounye a, w al enmède zòrèy vwazinay. Tout la sent jounen, ou prale woy, prete m chodyè vwazin. Epi tanzantan li menm, l ap fè w chantaj, li konnen sa w te kwit, pase lè w pot chodyè a ba li, sant manje a ret nan chodyè a kanmenm, l ap wè ki sa w te sot kwit, li konn sa w kwit lakay ou, li konn sa w manje chak jou, etsetera. kontwole vant ou paske chak tan wap leve ou pral prete chodyè lakay li men ki sak fè ou menm chodyè sa ou te genyen ki te manke zòrèy la ou pa travay pou ke ou mete lòt zòrèy la avan menm ou voye chodyè sa jete ki sa ou fè ou travay pou ke ou gon chodyè tou nèf paske menm si ou pral achte youn tou nèf avan menm ou achte lòt la fòk ke gon preparasyon ki fèt. Fò sanble lajan ou pa ka leve yon maton fin kraze sa epi ou al mande prete. Se sak rive dirijan nou yo. Donk jounen jodi a, avèk yon peyi kap konnen yon ensekirite san parèy, di m kòman yon dirijan santi l nan peyi Dayiti pou ke li di m li pral fete Vètyè? Batay de Vètyè li pral pwononse gwo diskou kòman w santi w? Kòman w wè tèt ou pandan 20 an 30 an w ap fè politik nan peyi Dayiti ou di m se blan an ki pa vle pou peyi gen lame epi w menm ou pase tout tan w ap finanse gang? Ede m konprann paske Vètyè se lame Vètyè se lame Dayiti! Ou pa ka di ou pral fete vètyè tandiske ou pa gen lame. Ou kraze pwòp lame ou. Ou detui tout materyèl ki te gen ou leve yo vann yo. Non, di m ki sa ki fè w fyè paske w se Ayisyen. Di m, pèp Ayisyen, mwen m toujou ap poze kesyon sa. Parapò ansanm avèk sitiyasyon peyi Dayiti, pa rapò ansanm avèk pwoblèm peyi a konnen jounen jodi a, èske yon otorite nan peyi sa di l fyè? Non, eksplike m, kòman yon otorite nan peyi Dayiti fyè? Bon, gen lè fò m ta fè yon ti kout pou m ta nan pozisyon an, pou m ta wè kòman yo santi yo. Paske tout sa ki gen rapò ansanm avèk listwa peyi a, yo kraze yo, yo pase yo anba pye. E jou ferye yo ki ekstrememan enpòtan pou peyi a, se jou pou nou youn ta ap manje ansanm avèk lòt, rekonsilyasyon, Donk si moun nan tap pase yon moman difisil nan lavi l, lè jou sa rive, se bèl akolad, se kè kontan, se raple l listwa l, men ou toujou wè nan dat sa yo se manifestasyon k ap fèt. Woy nou pral devan bini, woy nou pral devan anbasad, woy nou pral rele anmwey, woy nou pral sesi nou pral sela. Tout politisyen ap batay, men batay la franchman. ou pa fouti konnen ak ki moun yo ap batay e nan ki objektif yo ap batay. Jodi a Moïse Jean Charles te anonse gwo mouvman leve kanpe ki pral fèt. Pèp ayisyen, mwen menm lè m di w fè manifestasyon tire wòch, sa yo se mouvman abolotcho, men m fè w tande e gade videyo sa ansanm. Dan Sena, Senatè an egzèsis, le fèt ke m kole avèk Erik oubyen m kole avèk Youri e ot eksetera ki sè ke pandan ke y ap eseye regle pwoblèm pa yo avèk mwen epi yo tou ranmase nou tout pou yo wè si yo te ka elimine tout moun sa yo. Bon, sèl bagay ke n konnen, mwen natirèlman, m s on faytè, hum, m ape goumen, m ap goumen, men m ap goumen avèk lalwa kòm bousòl. Vwala. Hum! Èske w konprann? Jou 18 novanb la wi, se manifestasyon. Se moman pou tout Ayisyen te abiye yo, byen bèl, byen fre. Pou lame Dayiti ta ap defile pèp Ayisyen pou n ap salye, pou n ap di respè. E jou sa a, si yon polisye te malad, si yon solda te malad, fòk ke li te kanpe sou de pye l, byen ke l te ka pa ka fè gwo gwo efò, men pou l salye drapo, pou l salye Desalin, pou l salye tout gran zansèt nou yo ki te batay pou akouche libète. Men se manifestasyon, tire wòch, boule kawotchou. Ala traka pou lave kay te! Non, gen lè Desalin te joure manman Bondye, paske pèp ayisyen enposib sa k ap pase nan peyi sila. Paske fòk ou konprann, pou ke batay de Vètyè te fèt, gon travay ki te fèt kèlke pa. Gon travay ki te fèt anvan. Gon preparasyon pou batay la. E se sa dirijan yo pa vle tande nan peyi Dayiti, le mo travay. Yo pa vle tande mo sa, yo gen pwoblèm ansanm avèk mo sa, pèp ayisyen, travay. Manifeste jounen jodi a, fè 15 an devan bini, si ke w pa deside al travay, sa yo pap itil anyen. Puiske travay se la libète, men manifestasyon pa la libète. Batay pa la libète, se travay ki libète. Mwen vle w konprann sa. Travay pou mete lame d'Ayiti. Travay pou ke genyen manje nan peyi a. Travay pou ke w sekirize tout teritwa w. Travay pou pran responsabilite w pou sispann al frite devan binu. Pase sa yo pap itil anyen. Depi konbyen lane nap mache devan binu? Eske pwoblèm ensekirite nan peyi a janm rezoud? Eske pwoblèm grangou nan peyi a janm rezoud? Gon seri de moun sou wè yo egziste toujou. Se paske nou ba yo twòp enpòtans wi. Gon seri de moun ou wè ki la nan peyi Dayiti, non yo toujou ap site, se paske nou ba yo twòp valè wi. E de fwa yo menm yo konn chita yo ap poze tèt yo kesyon di kèt, sa moun sa yo gen yo kole nan kò nou konsa? Nou pa merite tou sa. E malerezman, moun swadizan ki di yo se lidè nan peyi a, yo pa konprann sa. Map dil e map toujou dil konbyen fwa Moïse Jean Charles konn mobilize pèp ayisyen an pou yo travay. Ann plante latè, ann netwaye lari a, ann batay pou n sekirize, ann travay pou nou sekirize peyi nou. Konbyen fwa men yo toujou di w ann al tire wòch nan tout direksyon. Men tire wòch nan tout direksyon bagay ki moun kap kraze. Se pa paske w fristre, se pa paske w ap fè revandikasyon w pase pou w kraze bagay yon moun ki sanblan avè w, ki nan menm sitiyasyon avè w. Men se wè kòman n te ka mete tèt nou ansanm pou n travay paske se nan fè parese ki fè moun sa yo debake nan peyi a. Se nan renmen tou pare, se paske nou tout ki dirijan an nan batay pou nou rantre an dedan peyi Dayiti pou nou soti ansanm avèk yon kiyè manje. Men nou pa travay pou ke nou monte chodi a, nou prepare manje a pou tout pitit pèp la kapab manje. Pèp Ayisyen ou dwe konprann sa. Lanbè se toujou menm diskou a, lap batay pèp ayisyen. Lap batay hein, ann tande ansanm. Si anbasad yo pa tande rezon, men sa k pral rive. Nou pral rive yon kote, Makandal ap tounen kòmandan peyi a. Makandal nan tan lakoloni. M poko fini non. Jounalis yo, se pa mwen k pral detaye kisa Makandal te fè tande. Moun k ap swiv mwen la yo, Al gade nan tan la koloni kisa Makandal te fè. Se pa mwen kap fèl non, se konsyans m tèlman wè pèp ayisyen ap pran paske yo pa kapab ankò. Nou pral rive yon kote, menm sa Desalin te fè a, la pral retounen ankò anndan peyi a e lap refèt ankò. Ala traka pou lave kay tè. Plis pase 26 an sou sèn politik la. 25 kan ap travay a blan, 20 tan nan drog nap batay pou le peyi. Ha ha eeyy la repiblik de voleur, la repiblik de voleur pèp ayisyen, de koken, de zodasyeu sèl volè yo kap rete. Eske w konprann sa map di w la? Donk mwen menm mwen pa gen pwoblèm ansanm avèk pyès politisyen. M pa gen pwoblèm ansanm avèk yo. Men se fason y ap fè politik nan peyi a, se fason y ap grennen tenten nan peyi a tout la sent jounen, destabilize, fè politik sal apre sa yo dwe blan k anpeche peyi mache tandiske yo, yo pa janm pran responsabilite yo. Epi y ap batay. 25 an w ap batay pou yon pèp epi se pèp la k toujou pèdi ou menm ou toujou nan pouvwa ou toujou ap byen pase, ou toujou chèf. Ede m konprann non. Ede m konprann sans batay sa pèp ayisyen. Epi jounen jodi a yo tout pral di wou ayisyen vètyè, bèl diskou. A ki figi, a ki konsyans pou nou pral fon tra, nou pral fon aksyon konsa. Jounen jodi a nan eta peyi nou rive, gen de bagay nou pat sipoze repete sou moun non. Mwen m sonje lè ke mwen te nan primè. di dosye 18 me a yo pa nan koze konsa. Mwen kwè depi lè ke solda etranje yo debake nan peyi a, direktè a di li menm, le maten l ap just monte drapo, yon lekòl nasyonal wi, l ap just monte drapo men l pa nan fè timoun monte drapo epi li chita li eksplike nou drapo sa a men ki kote l soti, men ki sa l siyifi. Donk lè ke etranje sou sòl ou pa ka fyè. Lè ke yon etranje sou sòl ou pa kab di pou le peyi pou lè zansèt machan zini. Bon ou pa ini wap chante machan zini. Non ipokrizi sa yo fòn fini ansanm ak yo. Dan no ran pwen de trèt. Epi nou youn ap trèt lòt blan ap debake nan peyi a vin vòlè. Non pèp ayisyen ede m konprann. Gen de bagay fò nou pa di yo se plis madichon nap ogmante. on sentir en tant que haïtien autorité ou chanter pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs point de traître, du sol soyons, soyons qui ça? du sol soyons seul maître. Non, non, non, qui, qui du sol? Qui seul maître? Non, m gen enpresyon, dirije yo pa janm pran san yo, pran tan yo, chita, pou ke yo panse, pou yo reflechi, pou yo medite, sou chak fraz ki nan im nasyonal la pèp ayisyen. Ha ha ha! Eyy! A la traka pou lave kay tè! Hum! Non, bagay la difisil wi pèp ayisyen. Bagay la difisil. Paske, kòman w santi w pou w ap chante, Dan no ran pwen de trètre, Di sòl swa yon sèl mètre, Machan w zini, machan w zini. Ha ha ha! Eeyy! Epi tout jounen nou ankò n ap siyen pou etranje rantre nan peyi nou vin fè kisa? Vin mete sekirite pou nou. e tandiske menm nou an ankò se nou kap finanse gang, se nou kap destabilize. Menm nou ankò nap monte konplo pou n asasine prezidan. Menm nou ankò nap monte konplo pou n touye jounalis, pou nou touye. Avoka ki di, monchè mòd de konstitisyon sa a, pa gen anyen nou kapab fè ansanm avè l. Men akoz konstitisyon an bon pou yon ti gwoup, rès peyi a ap soufri, ebyen moun sa pa sipoze pale, nou elimine l. Non, ede m konprann, lè ke n ap chante du sol soyons seuls maîtres, Ki mèt? Ki sòl mezanmi? Ki tè nou se sèl mèt la? Kòman m fè sèl mèt tè m epi jounen jodi a m ap mobilize ki kote m prale m pral devan anbasad amerikèn? M ap mobilize m pral ki kote m pral devan BINU? Ki kote m prale m pral devan Kò Gwoup pou m al fè kisa? Di sòl sò yon sèl mèt epi m pral di entèl kap kenbe m entèl kap toupizi m ala traka pou lave kay tè papa eeyy pèp ayisyen humm la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete nou fraz sa a frè pèp ayisyen m pa kache di w li mache nan san m li fè san m tresayi an menm tan m wont. di sèl swa yon sèl mèt epi pou jounen jodi a pou ayisyen gaye sou tout la tè beni di sèl swa yon sèl mèt jounen jodi a pou se konsa repiblik dominikèn ap depote ayisyen di sèl swa yon sèl mèt pou se konsa jèn ap pran imilyasyon an tirki. Du sol soit yon sèl mèt, dènyèman plis pase 13 mil ayisyen gonfle anba pon Texas yo ap depòte yo, du sol soit yon sèl mèt. Humm non Nou gon nou gon nou gon m gen presyon gon venn nan tèt nou k pete Tèt n ap bay chalè nou fou. Du sol swa yon sèl mèt, pitit senatè, pitit depite, pitit direktè lekòl pa ka ret nan peyi Dayiti? Du sol swa yon sèl mèt, ti krik ti krak, dirijan nou yo floup yo pran avyon yo lage cha, yo al kache kò yon lòt kote, lè bagay la bon yo a retounen? Du sol swa yon sèl mèt, w ap gangsterize, ou nan trafik dwòg, ou nan kreye gang, epi w ap mande Kominote entènasyonal ki sa? Yon fòs etranje pou vin met ensekirite. Du sol soit en seul mèt nap asasine pwòp prezidan nou epi yon twit kò gwoup BINUH ap nome yon premye minis pou nou? Hii danoran Nan nou t sipoze mouri Nou sipoze mouri pèp ayisyen E mwen m fè pati de moun k ap mouri yo Nou sipoze mouri E se pa yon gwoup non nou tout nèt wi sipoze mouri Bon ti piti k ap vini dèyè yo a leve Nou tout Paske lè w kanpe ou di Disòl swa yon sèl mèt epi wap di m se anbasad kap nome prezidan kap mete prezidan nan peyi m e lanbe e esplike m non ou menm ki se animal politik la e pèp la se makak ou menm ou se bèje bèje de makak ha ha ha ala traka pou lave kay te papa non esplike m ede m konprann Lambert, du sol soit un seul mèt pa vre? Epi pou anbasadè ap debake kay Preval, di l se, pou l di Preval se pa rezilta sa l bezwen. Se Mateli yo vle, du sol soit un seul mèt Lambert? Epi jounen jodi a, ou fyè pou w ap di nou wi son konplo, se pèsekisyon politik Lambert? Humm ala traka pou lave kay tè papa. Di sòl swa yon sèl mèt ou genyen yon senatè k fè 25 an lap travay a blan. Yap espyone nou pa bor isit. Epi di sòl swa yon sèl mèt. Epi ou konn sa k grav la pèp ayisyen. Nan menm stwòf ki di w di sòl swa yon sèl mèt machon zini machon zini rapid. Haha ki machon ki ini pèp ayisyen. A la traka pou lave kay te papa nan peyi sa a. Non, nou gen pwoblèm. Jounen jodi a nou pral fete Vètyè, anmwey Vètyè, la libète. De kèl libète vou vou pale, an? De ki libète n ap pale m la, jan bagay la? Eske nou lib? Non, nou pa lib, monchè. N ap mache tire wòch la batay, di sòl swa yon sèl mèt, Vètyè, et setera. E nou tèlman pa regle anyen nan karyè nou, nou tèlman pase tan nou nan fè betiz, nan di fatra, tire wòch tout la sent jounen, jere mouvman abolotcho, pou jenerasyon pa nou an, nan listwa yo pa ka ralonj ou pou di, ebyen moun travay ekstraòdinè tèl politisyen te fè. Se chak jou wi, chinwa a ap batay pou l kreye yon nouvo Jacky Cheng. Yon nouvo Bruce Lee. Se chak jou wi, Ajantin ap batay pou l kreye yon nouvo Messi. Se chak jou wi, Brezil ap batay pou l genyen yon nouvo Kaka, yon nouvo Pele, yon nouvo Neyima. De jenerasyon an jenerasyon pou yo gade eritaj la. Se chak jou wi, Pòtugè ap batay pou ke li genyen de nouvo Cristiano Ronaldo. Men nou menm, nan batay chak jou pou n gen plis fatra, plis politisyen tèt flite, plis rat do kale, plis espyon. Nou pa batay chak jou pou nou gen de desaline nan peyi ya ki kapab pran desizyon. Wi, wi, non, non. Kote n soti a, nou pa t sipoze janm nan rans ansanm avè loksidan non. Non monchè! E sa ki grav pèp ayisyen, lè w tande yo bezwen kraze, yo bezwen kreye gang, yo di w blan ap fè enjerans, blan ap antre nan politik peyi a, blan pa vle agoch, blan pa vle adwat, blan vle nou rete nan ensekirite, woy yo ap toupizi nou, woy yo ap vòlè byen nou, nou di tout koze nèt. kou n fin touye moun ki anpeche nou vòlè a, ki sa nou fè? Nou floup! Blan an kòmanse voye emisè. Nou kòmanse chita nan ti chanm avèk ki moun? Lafrans. Ou kapab raple ou listwa nou ak Lafrans. Kanada, Etazini, Espay, Langletè, Almay. Yo tout, hein, yo aranje yo kounya la, rele t politisyen nou yo youn dè lòt, yo fè yo fè le suivan pou ap pale ansanm avè yo. Lèzetazini voye anvwaye spesyal, li li nan peyi Dayiti pou fè kisa? Pou redi zòrèy lanbè, pou rale pye kanson e Moyiz Janchal e lòt yo, epi pou madan Bozil vini di l grangou. Pou yo mete yo chita pou yo di sa k pase, mete tèt nou ansanm. Ti mesye, nou youn pa kab tire flèch konsa sou lòt. Aton, yo menm moun k ap di yo mete tèt ansanm, tandiske se moun sa yo n ap di ki divize nou. Bon nou konnen yo divize nou, epi pitit nou lakay yo tout lasent jounen. Nou konnen e yo k ap divize nou epi se la n al met madanm nou. Aton, nou chwazi kraze fwaye nou tou. N ap di se yo menm ki pa vle nou ini, epi se la n al sere lajan nou. Eyy ala kote moun yo blofè papa Bon nou di se yo menm kap divize nou ki fè nou pa ka ini epi se la ou al mete pitit ou lekòl pou lap aprann la divizyon Apresa pou l met zero kosyan Hein Bon wap mache di tout la sent jounen se yo menm ki responsab mizè ou epi se la wal met madanm ou lò vòlè kòb nan peyi a lò nan rantre nan tout sak pa bon kreye gang lajan ou ap fè atè nan peyi a nan vòlè nan zak malonèt epi se la wale sere lajan se la wale achte bèl kay epi se yo menm kap divize ou humm ala traka pou lave kay tè papa se pou tèt sa pèp ayisyen petisyon sa se pou mande. Kominote entènasyonal la silvouplè voye madanm yo a pitit yo e kont yo nou bloke paske yo nan move zafè voye ti lajan pou peyi a lap itil silvouplè voye yo pou nou pa bò isit paske mesye yo souvan di wi se nou menm ki fè ke yo pa kapab divize, nou menm ki jije l nesesè, nou pa vle fwaye yo kraze, yo menm yo pa ka yon kote pi pou madanm ak pitit yo lakay ou voye yo pou nou souple. Voye yo pou nou pou nan jere pwoblèm nou anba a. Voye yo pou nou souple pou nan rezoud pwoblèm nan, pou nan rekonsilye ansanm, voye yo pou nou le blan. Pase nou paka chita nap dim tout koze sa yo anvan pale nou devan bini anvan pale nou devan kò group epi pitit nan madanm nou ki kote yo ye nan peyi a letranje epi nou fyè pou nou mete men dwat nou sou kè nou du sol soyons sèl mètre. Lè a rive, blan silvouplè voye madanm yo ak pitit yo paske ou anpeche yo ini. Nou pa ka kite w kraze fwaye politisyen nou yo, non non non, bagay la pa ka fèt konsa. Ou sezi ti kòb la, voye l pou nou, voye yo pou nou lakay pou nou vin mache dan linite. Voye yo pou nou lakay souple pou nou vin fè lame dayiti. Voye yo lakay pou nou souple pou nou vin fè lekòl. pou n aprann timoun yo kiyès Desalin te ye. Fò pitit politisyen yo konnen l tou. Pase yo pa ka di tout lasent jounen w ap divize yo epi w kenbe yo lakay. Non. On moun k ap akize w tout lasent jounen w pa ka kenbe l. Tandiske l ap kraze peyi l pou ke l al mete lajan lakay ou non. Ou kòmanse silvouplè e nou ankouraje w fè ti sa pou nou fin fè rès la. Antouka pèp ayisyen se jan ke m esplike w la, lè mwen menm mwen m di w Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ou dwe panse se blag. Mwen zou mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco. Randevou kase pou yon lòt videyo. Pita setè, bon lajounen, bizou bizou one love.